Konpatriyòt nou yo k ap viv aletranje endepandamman volonte yo e n ap salye n ap pote senpati nou a moun sa yo ke y ap asasinen nan Site Solèy, nan Laplèn, nan Matisan, nan Gran Ravin, nan kat kwen peyi a k ap tonbe anba bal asasen. Konferans maten an, se pou nou kapab fikse responsabilite moun ki mennen nou nan sa nou ye jodi a. Nan sa nou ye jodi a, se konsekans aksyon chimerik tiran Jean Berthe Aristide te pran an 1994, Pou kraze yon enstitisyon, olye li te blame, olye li te sanksyone moun ki anndan enstitisyon an, ebyen li kraze enstitisyon an. Epi jodi a li te ranplase l pa lame Christine, lame ti manchèt, lame Baridad, lame Bagdad, lame Kosovo. Ebyen jodi a men nan sa nou ye. Nan sa nou ye jodi a, se ke apre enplikasyon. Kominote entènasyonal la atravè le Core Group e gouvènman ameriken mete avèk delenkan, vwayou ki regwoupe andedan sa yo rele structure politique en Haïti met ansanm yo asasinen Jovenel Moïse enbyen jodi a nan tèt nou peyi a nou genyen Reprezantan Boko Haram, Sa kap pase anndan peyi a la a se egzakteman sa kap pase an Nijerya avèk Boko Haram. Sa kap pase anndan peyi a la a jodi a, se prèv ke la federasyon dè asasen de Jovenel Moïse ki nan tèt peyi a, ebyen jou bandi yo vin santi yo tèlman konfòtab, ebyen yap touye, yap rache, yap brile, Paske yo konnen pa gen pèsòn moun k ap kapab di yo absoliman anyen, paske se pouvwa pa yo ki la. Ebyen, nan demach mwen, m t al chèche gade pou m te wè kisa. Nouvo lame ki remobilize a, kisa l te genyen, kisa leta ba li kòm atribisyon, kisa yo genyen kòm mwayen, kisa l genyen kòm misyon, e ki moun ki la pou mobilize lame a, pou fè lame a reponn a misyon. Lame ki la a gen pwovizyon legal ni konstitisyonèl pou al rezoud pwoblèm ki genyen nan Gran Ravin, nan Site Solèy, nan Lasalin, nan Vilaj de Dye, nan 400 Mawozo, nan bagay yo rele Chen Mechan. Ebyen, sa nou konprann? Mwen denonse le fèt ke gouvènman Boko Haram nan konnen trè byen ke lapolis nasyonal pa gen mwayen misyon politik, pa gen mwayen politik li pou rezoud pwoblèm sa k la. Lapolis la pou arete sèn banditism, nèg k ap vòlè telefòn, nèg k ap. Men. Nan ka nou ye jodi a, se purman, sa yo rele, yon guerilla urbain, se teyoris ki anvayi nou. Or si teyoris anvayi nou, avèk arme de guerre, y ap rache. Y ap boule, y ap koupe tè, y ap met dife, y ap detwi byen piblik, y ap detwi byen kominote a. Eske chak maten nou ka ap fè chowòf, radyo ap fè emisyon, moun ap rele, epi. Li te kwè de moun ki kite Gantye, sot Gantye, tonbe Tomazo, e moun ap rele l sot Tomazo, tonbe Kwadèboukè, epi moun ap rele li soti Tomazo, kounye a l tonbe Midwaye, moun ap rele, epi y ap antre, y ap antre. Poutan, nèg yo te di ba yo moute gaz pou yo ka jwenn lajan pou yo achte, mete minisyon nan men lapolis, pou bay lame, pou pèmèt sekirite tabli. Se pa vre? Yo jwenn kòb. Ebyen mwen menm maten an mwen denonse e nou mande peyi a pou yo pran ak paske apati de dokiman sa ke mwen remèt laprès la li montre klèman minis defans lan gen misyon pou l te bay lame a. pou l t al rezoud pwoblèm sa k ap pase la, pou bagay la pa rive kote l ye a. Genyen, anndan katye jeneral, paske lè w pral an Repiblik Dominikèn, se lè w pral rive nan kapital ou w ap jwenn lapolis ki pran w an chaj. Men de fwontyè Ayiti. A limit pou antre en la kapital se lame ou jwenn paske gen sa yo rele la sekirite nasyonal sekirite nasyonal se yon bagay deta sa vle di se leta menm e ki moun ki gen misyon pou sa se lame ki gen misyon pou sa ebyen lè nou gade Nan atribisyon sa lame a genyen, li di klèman, Atribisyon lame a se sekirite nasyonal. Li fèt pou garanti sekirite nasyonal nan tout dimansyon. de la, du territoire, de la population, et contribuer à la sécurité nationale dans toutes ses dimensions participer au maintien d'ordre, participer au maintien de la paix sur toute l'étendue du territoire de la République. C'est ça la meilleure mission. Ce n'est pas la police seulement. Se ke ou pakab pran lame a, pran polis lan, ou leve yon bon maten, yo plen 10 pikòp, epi de dizè a twazè yal fon, yal fon teyat, pase, ou konprann, defile, nou konnen, se cha, se nan kanaval, la meri di, cha yo ap defile de onzè, de setè a twazè di maten. Epi pwen. Men, nan sitiyasyon nou ye la, lame a fèt pou l deyò, 24 sou 24 pou l ap opere, nèg ki pa pran bal pou l pran rach, nèg ki pa ka pran rach pou l pran biren, nèg ki pa ka pran biren pou yo pase machin sou li, paske fò rès moun yo viv. Se sa minis enteryè, minis defans lan, li fèt pou l nan tèt operasyon an pou l asire l ke nèg ki anpeche peyi a viv lan, si yo pa ka arete l, li pa pran bal, li pran rach. Li pa ka pran rach, li pran biren. Li pa ka pran biren, li pran mato. Men fòk otorite leta etabli. Moun k ap bay yon pwoblèm, yon bandi, yon vòlè soti, li pa aplike pou moun, li pran bagay sou. Dans tous les pays du monde genyenn. Konprann byen wi. Dans tous les pays du monde mwen m pa konn vòlè. Men sa nou gen la se pa vòlè l ye mesye dam. Mesye. Sa nou gen la, sa kap pase la. On bandi k aksepte boule yon fanm yon fanm ansent avèk yon timoun nan vant li tou vivan, li te ka sè w, li te ka frè w, li te ka pitit ou, li te ka ou menm, li te ka kouzen w. Minis enteryè ap touche. Li touche pou ki sa? Minis defans ap touche. Li touche pou ki sa? Direktè jeneral lapolis la, la, mete nèg nan machin. Non! Enfòmasyon sa sou espesyalizasyon al pran jous an Izrayèl. Afè kesyon nèg ap di w wi e nèg yo konn koridò yo ou pa ka non lame a pa gen pou l di nou ke l pa konn koridò w ap debouye gèt ou w ap rantre nan koridò al pran nèg la ou pa ka pote l vivan vin a kadav la. Men fò w prann. Wi, tout kote k te gen baz bsap yo, jodi a bandi pran yo. Se te strateji yo. Men tout sa, se pou yo kapab kenbe pouvwa a nèt ale. Sa k ap fèt la, se yon bagay deta l ye. E si l pa t deta, piga nou mete nan tèt nou, se ti nèg k ap fè banditis, k ap vòlè. Non, li pa sa. Sa k ap fèt la, se yon bagay byen planifye. Yap fè nou tout pè peyi a pou pa gen eleksyon 2002 pou pa gen eleksyon 2023 pap gen eleksyon 2022 pap gen eleksyon 2023 pap gen eleksyon 2024 jiskaske pou patron yap travay la yo rive prepare son opinyon yap prepare la sichikman sikolojikman pou yo fè w aksepte kounya pou wap rele viv okipasyon ameriken Paske ameriken an bezwen vin la pou l vin rekipere sa w gen nan sousòl ou la. S on strateji, s on manèv politik, epi l jwenn de delenkan ki pa soti de nil pa yo fè minis. Kòman pou Enòl Enòl Jozèf ki nan kin, ki nan tèt lame dayiti kòm minis defans, Pa deplwaye lame a pou al met sekirite. Or li gen pwovizyon legal nan men li. Hein? Gade kantite atik ki bay misye pwovizyon. Hein? Men kantite atik ki bay minis lan pwovizyon pou rezoud sak la. Li ba l nan. Hein? Atik, atikle 264. 267-5, 268 et 268-3 de la Constitution 1987, amendée par la loi constitutionnelle du 9 mai 2011, selon l'article 66 du décret qui abroge tout décret ou disposition de décret, tout décret ou disposition de décret, tout décret loi ou disposition de décret loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du ministère de la Défense. Le ministre de la Défense a 19 attributions comme à assurer la défense du territoire national, la défense du territoire terès, fontye e fontalyè, maritim, vivyal, ayeren, e, tout se atribisyon, misyon l genyen. Misyon l genyen, se garanti la sekirite nasyonal dan tout sè dimansyon, patisipe o mentyen de la pè. Se sa lame a genyen. Nèg yo pran lame a, yo fèmen l anndan yon kazèn. Yo pran enperyal la, gen jou ou ta yo pran w anndan yon baz. Epi moun menm ap mouri. Epi ou menm ki pap travay nan kondisyon difisil wap peye taks pou nèg yo ap fonksyone, lè minis la ap soti li gen 20 machin dèyè l, lè jeneral la pral lakay li li gen 4 li gen 4 machin dèyè l epi rès popilasyon kap goumen. Pou peye yo ap mouri pa kout manchèt, pa dife, hein, kout hach, yap boule moun tou vivan, epi kou laprès fè de twa pawòl, gang di de twa mo, epi yo pran yo pran 5 6 machin, yo plenn nèg, epi al fè defile tankou lè kanaval. Nou panse li pa nòmal, li pa serye. E se poutèt sa maten an, nou menm nou vle ke peyi a konnen. Lame a gen pwovizyon nan men li. Lame a pa bezwen. Cha de gè sèlman pou gouman nèg sa yo, paske nèg yo pa gen cha de gè nan men yo a wè, ou pa ka di m se cha ou bezwen pou yo ou menm. Nèg ki kap goumen la yo, se de bandi ki pran fòmasyon pa ou di m. Alòske nou menm nan trennen n pran fòmasyon. Nou pa ka di m mwen k pran fòmasyon an, pou m pa ka goumen avèk yon nèg ki pa pran fòmasyon. Sèl sa nou bezwen, nou vle, si gen nèg yo ki nan tèt gouvènman an ki manm 400 mawozo, pou yo demisyone. Pou pèmèt ke polis lan e lame a konnen ke yo pap goumen ak tèt yo, men ke yap goumen anfas bandi. E se pou tèt sa maten an, nou menm nou mande pou gen desizyon ki pran pou restore lotorite de leta anndan gran katye jeneral. Anndan bsap ou wè wap gade a gen militè yo ke yo pa pran nan nouvo lame a yo dispatching yo anndan bsap ke yo rale tout mesye sa yo paske nou nan sitiyasyon durjans anndan gran katye jeneral gen 300 militè ke yo pa janm vle angaje ki te nan ansyen lame a ki yo menm ki fè enfantri ki konn koridò ki konn sitiyasyon k la ki ka rezoud pwoblèm ki la nou mande poukisa gouvènman atravè minis Defans lan, si l pa nan enplikasyon nan konplo pou asasinen moun sa yo k ap asasinen Site Solèy, Kwadèboukè, Vilaj de Dye, Matisan, Gravin, fòk gon bagay ki fèt, fòk gon desizyon ki pran pou pèmèt ke sekirite, lapè ak trankilite tounen. Bandi? Paske nèg yo pou kouvèti bandi, men se pa bandi. Nèg yo pou kouvèti vòlè, se pa vòlè. Atansyon, pou nèg pa, mwen pa konn si nou konprann sa k ap fèt la non. Sa k ap fèt la l bokou plis ke sa. Se yon strateji ke nèg yo fè pou yo livre peyi a, pou ke nou tounen ankò nan okipasyon, piske yo fin touye Jovenel Moïse, Enben bon federasyon ansasen ki nan tèt peyi a yo kreye kondisyon pou nou pa janm jwenn tan pou nou poze pwoblèm asasina paske depi ou pa nan depi ou nan depi yap kidnape ou yap touye pitit ou ki afè Jovenel Moïse ki mouri wap pale wa yo fèmen tribinal yo fèmen tout bagay enben yo ba nou yon sèl okipasyon enben nou mande lame dayiti pou ke lame dayiti retabli otorite de leta pou pèmèt lapè ak sekirite kapab tounen nan peyi a mèsi. Mwen sonje yon reyaksyon sou sa ki fèt avèk Andre Michel la. Nou pa pale nan bagay gran nèg a gran nèg.